Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa kap domine aktyalite a nan peyi dayiti y konpri nan entènasyonal la jodi a se samdi samdi 26 novanb 2022 yon lòt fwa nou kontan rantre lakay ou avèk menm vayb la menm detèminasyon an pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan. Asasina sa a, ebyen nan moman nap pale a la a pwopriyetè oubyen pdg Emil Makèt li menm li deja fè vòl pou peyi san chapo, bandi ak zam ke pèsòn pa rive idantifye touye pdg Emil Makèt la, nou konnen Emil Makèt li menm li chita kò l nan tèt wout frè a tou prè ansyen simityè Petyonvil la, ebyen selon enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè Pitit gason Emil Makèt, Mèt Emil Makèt la, li te ansanm avèk papa l nan zòn Juvena pandan bandi ak zam ke pèsòn pa rive idantifye ouvè kout zam sou papa a, ebyen papa a li menm li mouri, ebyen pitit la li menm li resevwa plizyè bal, nan moman n ap pale a la pitit la nan lopital l ap resevwa ti moso laswenyay e selon enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè eta sante l kòmanse stab, eta sante l. pa twò grav paske li deja anba men doktè l ap resevwa ti moso laswenyay e lòt enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè bandi yo ta ale avèk machin ke yo menm yo te abò machin sila mezanmi bagay yo rèd nan peyi dayiti pa gon moun ki pa ka di bagay yo difisil. A mwen ke ou ta le premye minis Ariel Henry, a mwen ke ou ta Victor Geneus ki se minis afè etranjè peyi Dayiti ki di ke tout bagay sou kontwòl. Le gouvènman kontwòl tou. Men, mwen menm m pral fon rale mennen vini konsènan de dosye makèt nan peyi Dayiti. Sa ke mwen menm mwen remake, ti nèg nwè pa ka gen makèt nan peyi Dayiti. Menm si ou ta gen lajan nan tout. Tou danw ou paka fè makèt nan peyi dayiti. Men jis kilè peyi sa ap open for business. Nou wè prezidan Michel Martelly, Laurent Salvador Lamothe yo te vin avèk yon slogan Haiti open for business. Men avèk siwo libanè sa yo ki pran kontwòl afè makèt nan peyi dayiti, kòman Haiti pral open for business? Kòman fè yon gwoup de nèg yo pran peyi a an otaj Se sèl yo menm ki ka gen makèt nan peyi dayiti. Se yo k pou gen Caribbean market, se yo k pou genyen Eagle market, se yo ki gen pou gen Big Star market, se yo k pou gen Super Max, se yo ki pou gen Deli Mart, se yo ki pou gen Wadewa market, se yo menm ki pou genyen Giant Market, se yo menm ki pou gen tout gwo makèt nan peyi Dayiti, pou m site sa yo sèlman. Ti malere pa ka genyen makèt nan peyi Dayiti. Depi w s on nèg po nwè, ou pa ka genyen makèt. Kèlkeswa volim lajan ke w genyen, ou pa ka gen makèt nan peyi Dayiti. Men èske yon peyi konsa kapab open for business avèk yon gwoup de nèg ki pa menm Ayisyen, yon gwoup de nèg ki soti nan peyi Libanè, nan peyi Liban, Nèg sa yo, yo vini, yo vin pran peyi an otaj epi sa w tande a, se nèg sa yo ki pou gen kontwòl makèt nan peyi Dayiti. Ensekirite, nou pa janm wè Libanè sa yo touche. Nou pa janm tande kote nèg sa yo viktim. Men se ti malere sèlman k ap viktim. Konbyen fwa nou tande yo tire sou machin e Mèt Karibeyan makèt, Big Star makèt, Giant Market, ak anpil lòt, sa pa vle di mwen menm map preche vyolans sou yo. Sa pa vle di mwen menm mwen ta renmen ke yo viktim, lwen de la. Paske yo bay Ayisyen travay. Gen anpil ti malere, ti malerèz kap travay nan Caribbean Market. Gen anpil ti malere ak ti malerèz kap travay nan Big Star, nan Giant, anpil lòt kote. Kidonk ti malere sa yo, yo travay. Sètènman nèg yo bay travay. Wi nou bat bravo la kontantman pou sa. Men kounye a lajan yo fè a, èske lajan sa ret nan peyi a? Yo pa envesti lajan sa nan peyi a. Yo voye lajan sa yo al envesti nan peyi yo. Malerezman nou gen yon leta ki san kolòn vètebral, yon leta san koupyon, yon leta ki pa gen eskanp nan figi l, yon leta poupetwèl, yon leta ki kapab tout voum se do, Yon leta, yo ka pèb fèl mache nenpòt kòman, yon bann nèg yo mete kap dirije nou ki plen tou nan manch. Se la rezon pou lakèl ke nou wè nèg yo, yo fè lajan, yo pa envestil nan peyi a, yal envestil lòt kote. Ann gade la an Repiblik Dominikèn, nèg yo fèk lajan sèt, se vre yo pa peye taks jan pou yo ta peye taks la, men nèg yo devlope ti zòn kote yo ye a. Men an Ayiti, nèg ki gen lajan, li pran lajanl pou li sèl. Eske leta ka fè presyon sou yo pou yo peye taks? Men non. Yo achte leta lajan kontan. Kounye a la men mezanmi. Si nou gentan fin pran kontwòl leta nou pap peye tax, nou pap peye franchiz dwanyè, nou antre avèk konntenè nou, nou antre avèk tout afè nou. E gen nan yo mezanmi lè yap antre avèk bato machandiz yo, yo menm antre avèk batro dwòg mezanmi. Bay lòt yo chans pou lòt yo emèje tou. Nou paka kenbe peyi an otaj e nou kenbe sitwayen nan peyi an otaj. Mèt Emil Makèt la tonbe. Kòman l fè tonbe? Bandi ak zam ke pèsonn pa rive idantifye, y a anviwon kèlke zè la, nèg yo touye l nan wòt nan zòn Jivèn a. Pitit li pran plizyè bal, yon jenn gason ki te ansanm avè l, li pran plizyè bal e nan moman la, li lopital, gras swa randi a Dye, enbyen, li pa mouri. Kounye a la mwen menm m ap poze tèt mwen kesyon, pou ki rezon? Siwo libanè sa yo menm yo pa janm tonbe? Pou ki rezon siwo libanè sa yo yo pa janm viktim? Non siwo libanè yo site nan lanmò prezidan Jovenel Moïse, nou tande e genyen nan yo ki pran avyon yo kite peyi Dayiti, yo di konsa yo menm yo pap tounen nan peyi Dayiti tout tan jistis pa randi pou prezidan Jovenel Moïse. Nou tande gen nan yo menm ki menm retire kò yo nan afè politik. Nou tande gen nan yo ki te gen biznis nan peyi Dayiti ki kòmanse vann biznis yo. N ap pale de siwo libanè. Nou wè gen nan yo tou ki vole, ki egzile, ki di prezidan Jovenel Moïse t ap pèsekite yo. Antouka, yo pa janm touche yon siwo libanè. Y ap moute desann. Nou wè yo. Pafwa gen nan yo k pa menm nan machin blende. Pafwa gen nan yo nou konn wè sou wout la k ap fè spò. Yo pa janm manyen yo. Sa vle di, se yon klan mafye. k ap fonksyone ou menm ti malere ou sòti nan klas mwayèn nan ou travay di ou fè lajan e pafwa nèg ki sòti nan klas mwayèn nan ki fè lajan yo fè lajan yo a pwòp yo pa fè lajan yo a nan dwòg konparativman avèk anpil gwo toryan konparativman avèk on bann milat konparativman avèk on bann siwo libanè konparativman avèk on bann nèg ki sòti nan mwayèn oryan an nèg sa yo mele nan tout bagay. Yo nan dwòg, yo nan koripsyon, yo nan kidnapin, yo nan tout bagay. An n gade byen la a, mesye Brandt k ap dòmi anba a Penitansye Nasyonal, nou pa wè nan kisa yo pran l? Nan kidnaping. Miltimilyonè, li chaje bagay, trè enfliyan, men aktyèlman la a, li Penitansye Nasyonal. Sa vle di, nèg yo patisipe nan anpil bagay louch nan peyi Dayiti. An n gade la a, gen youn la a li menm ki gen yon otèl anlè a la a, otèl Kman ibolele yo t al lakay li la lè yo debake yo jwenn yon bann tèt mò. Nèg yo patisipe nan anpil bagay dwòl nan peyi dayiti, anpil sakrifis, yo sakrifye anpil moun. Men depi w se ti nèg nwè pouki rezon yo pa vle nou avanse? Mezanmi kisa nou fè n ap peye? Eske se batay nou te batay pou n te pran endepandans nou ki fè nèg yo fè n ap peye frekansite sa paske yo di son frekansite kòman pou yon ti nèg nwè oblije batay poul defye la plu grand arme du mond larme ke le mond alepòk na jamè konu ki te lame fransèz la ki tap dirije pa napoleyon bonapat ke nèg yo te voye le jeneral rochambo te vin mate revolisyon an eske se sa nou te fè ki fè nèg yo ap fèn peye frekansite sa paske nou wè tout kote. Pèp la pase mezanmi nèg nwè yo yap tòtire yo e menm lakay nèg nwè a yap tòtire nèg nwè a antouka ti nèg nwè paka gen makèt nan peyi dayiti antouka makèt nan peyi dayiti se pou siwo libanè yo kòmsi ayiti se byen manman yo ak byen papa yo antouka mwen map mande jiskilè je pèp sa ap kale poul voye jel anlè poul gade poul wè pwòp enmi yo. Antouka, mwen menm pi gwo regrè m sè ke Babekyou te di l ap mennen yon batay kont siwo libanè yo, men ta sanble batay ke nèg Babekyou yo t ap mennen an, se te yon blòf, ta sanble nèg yo pa t ap batay tout bon vre, paske se antre yo menm y ap batay, an n gade byen pou n wè Jenèf ak Jenèf ap batay jiskaske youn nan kò yo manje. Ti Junior, Ti Junior se menm je nèf. Sa k pase? Te gen malantandi antre yo, bagay la te mal fèt, bagay la te mal separe, youn te monte sou sou katye lòt, youn te manyen lòt, youn te manyen patizan lòt. Bon, si n te di n ap batay Babekyou, nou te di n ap fè revolisyon mezanmi. An n gade sa siwolibanè yo ap fè peyi a la a. Mwen m pa di Babekyou al touye siwolibanè non mwen menm. M pa voye pèsonn al touye moun non. Jiskaprezan mwen menm m ap di sa ke mwen menm. Mwen konstate. Eske peyi sa li redwi selman avek neg siro libanè yo? Eske peyi sa vreman li redwi avek yon bann neg cheve siro? Eske peyi sa li menm li redwi avek yon bann neg nen pwentu? Eske peyi sa se pa peyi Jean Jacques Dessalines kapra lamò? Eske peyi sa se pa peyi Boukman neg yo te batay pou neg nwè te lib? Eske neg nwè menm sil gen lajan li paka fè makèt? Eske neg nwè Menm si l gen lajan, gen yon seri de biznis li pa ka genyen nan peyi Dayiti. Yon gwoup nèg pran kontwòl gaz la. Yon gwoup nèg pran kontwòl makèt. Yon gwoup nèg pran kontwòl afè siman. Yon gwoup nèg pran kontwòl afè fè. Yon gwoup nèg pran kontwòl afè diri, afè may moulen, afè pwa. Yon gwoup nèg pran kontwòl sa yo. Nèg yo pran kontwòl tout bagay. Yo di w ti malere pa ka nan bagay konsa. Ti malere se frekan pou ti malere frekan pou w di w pral fè jan de bagay sa yo. Y ap manje w malgre w gen lajan, y ap manje w. Ti malere se boutik pou fè. Ti malere gen yon seri de bagay w pa ka fè. W a fè yon ti kenkayri. Ti kenkayri a, yo menm, y ap founisè, w ap vin pran nan men yo pou w al revann. Men jamè pou w pèmèt ou pou w di w pral mete yon gwo biznis sou pye. Ki dwa w pou w di w pral mete yon biznis tankou yon makèt sou pye? Ki dwa w pou w di w pral pran kontwòl gaz? Fò ta frekan pou tal retire dosye gaz nan men la fami Cherif Abdala, pou tal retire gaz nan men la fami Kawoli, fò ta frekan anpil, fòk grenn ou ta plen menw anpil pou ta fon bagay konsa, fò ta frekan pou di wap vin fouye kò nan sektè bank lan anba men la fami Bosan, anba men la fami Kalbwawon, fò ta frekan anpil pou ta vin fè sa, antouka nèg yo pran peyi a an otaj. E fò w ta frekan anpil tou pou w di konsa ou pral ekspòte diri menm jan avèk nèg yo la, ou ap ekspòte lwil menm jan avèk nèg yo. Fò w ta frekan anpil pou w ta di malgre w se ti nèg nwè, ou gen lajan pou w ta di w ap ekspòte machin, ou ap mete mezon machin nan peyi Dayiti. Fò w ta frekan anpil. Èske w gen cheve siwo? Èske w gen nen pwentu? Men se nèg. Grenn ou ye men se tèt grenn gade koulè po ou gade gwosè kakò nen ou gade gwosè zòtèy ou men ki dwa w pou fè jan de bagay sa yo men mezanmi m pat janm konnen Janjak Desalin te batay pou gwoup de moun sa yo Janjak Desalin te di tè sa Se pou ti nèg nwè, kèlkeswa moun sou latè ki soti nan peyi ki gen esklavaj, depi w pile ti bout tè sa, ou lib, kit ou te blan, kit ou te nwa. Men m pa t janm tande Jan Jak Desalin te di ti bout tè sa, se pou nèg cheve siwo yo, se pou yo ti bout tè sa ye, depi nou jwenn nèg, fè nèg travay tankou esklav. Antouka mezanmi, bagay la rèd tout bon. nan peyi dayiti mwen menm pap preche vyolans paske nou bezwen tout moun nan sosyete a wi siwo libanè yo enpòtan nan sosyete a paske yo bay anpil moun travay men kounye a la akèl pri akèl pri. Ann fon analiz, si pa ta gen siwo libanè yo nan peyi a èske peyi a pa tap mache pi byen nou pa konnen antouka mezanmi ann fè analiz ann kòmante map tann repons nou anba videyo a dim kisa n panse nou menm èske jenn gason Kounya l oblije retounen nan lòt peyi l pè li pa ka ret nan peyi Dayiti. Nou konnen nèg yo ap fè sa nan peyi a. Eske peyi sa pa bezwen yon bon revolisyon tout bon vre? Mwen menm, afè m tande nèg Jenèf t ap pale de revolisyon, tout sa yo se pipit chat, se bagay pou fè ti bebe dòmi. Si n t ap fè revolisyon nou t ap leve tèt nou, nou t ap gade solèy la epi nou t ap wè kiyès ki vrè enmi peyi Dayiti. Kòm Jovenel te di l, Suivez mon regard, m pa enmi nou, men kiyès ki enmi nou? Antouka jounen jodi a mesye aprè asasina Jovenel Moise nou kòmanse wè aklè kiyès ki pwòp enmi nou paske nan dosye bank gen yon gwoup nèg ki pran l an otaj, nan dosye gaz gen yon gwoup nèg ki pran l an otaj, nan dosye diri, nan dosye suk, nan dosye ekspòtasyon bagay tekstil, rad gen yon gwoup nèg ki pran l men makèt la menm se pi rèd depi w pa siwolibanè ou sijè. ak tout bagay antouka pèp ayisyen ann kòmante èske nap kite sa fini konsa èske siwo libanè yo pata merite yon gwoup de moun pou kanpe anfas yo nan dosye makèt nan peyi dayiti. Kòm toujou la fami yon maksimòm de kòmantè yon maksimòm de pataj mande ak zanmi fanmi pwòch ou pou abòne avèk chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble a pou nou dir ke vous apresye le travay epi aprè kès kon di a la pwochèn.